a partaje la parole de Dieu donk se yon benediksyon ekstraòdinè pou mwen puiske le Seigneur li akòdem opòtinite li akòdem chans lan pou mwen kapab ansanm avèk nou kèlkeswa zòn kèlkeswa peyi kèlkeswa kontinan ke ou gen chans ye pou wap tande nou pou wap gade nou donk nou beni nan le Seigneur. et nous avons assurance, nous avons certitude que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, euh, pas manquer pas déverser sur la vie. Oh. Donc moi c'est adorateur Bertin d'Orville-Mort. Adorateur Bertin d'Orville-Mort. Donc page Facebook là c'est Bertin d'Orville-Mort adorateur du roi des rois. Donc nous avons rendez-vous tous les dimanches à partir de 3h30 pour 4h, 30 minutes, côté que nous partageons la parole de Dieu, nous partageons sur sujet ça qui est extrêmement important pour nous en tant que chrétiens, qui c'est adoration. Donc tout de suite, moi invité à prier le Seigneur ensemble avec nous pour nous capables de commencer avec sujet que nous gagnons aujourd'hui. À nous prier, bon Dieu, ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'adorons. Merci pour tes multiples bienfaits envers nous. Et Seigneur Dieu d'amour, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour la vie que tu nous donnes, pour la paix, pour la vie éternelle, la sécurité. Merci, au Dieu, parce que bah, nous privilèges ça pour nous ensemble laprès midi encore, pour nous continuer à partager ta parole. Nou pa ka fè anyen san la puisans di Sentespri. Se sa k fè nou remèt moman sa a ou menm, Senyè. Ke le Sentespri ki è nòtre ansenyan, ke l kapab ansenye nou e konsa, li kapab kondui nou, mennen nou nan tout verite a. Mèsi paske w ap fè l pou glwa w e pou glwa w sèl. Se priyè nou devan ou dan le presye non de Jezi Kri, Li ki vi ki règn o syèkle dè syèkle. Amèn. Mèsi bokou paske ou tap priye le Senyè ansanm avèk nou. Donk ou menm ki deja rejwenn nou, nou beni nan le Senyè pou ou. Donk sè Marcodine, nou beni nan le Senyè paske ou deja rejwenn nou. E nou beni nan le Senyè pou chak moun ki pral rejwenn nou nan live sa e pou sila yo osi ki pral gade live sa an difere nou beni nan le Senyè pou nou donk ke gras Bondye kapab kouvri nou. Donk jodia nou gen yon sijè ki se yon tantativ de definisyon An sa ki konsène adorasyon ke nap pale de li. Donk, an tèm de rapèl, dimanch lan nou te wè ke yon kondisyon ki endispansab a ladorasyon ki se la nouvèl nesans. Donk, si ou te rate live ke nou te fè dimanch lan, dimanch lan nou envite ou a ale sou paj la, Bertin Dorvilmore, Adorateur du Roi des Rois pou kapab jwenn live ke nou te fè dimanch lan. Donk jodi a nou la pou nou kapab abòde adorasyon, pou nou eseye fè yon tantativ de definisyon pa rapò a ladorasyon. Donk lè nou pale de adorasyon, ki sa adorasyon an ye? Kòman ou kapab defini adorasyon? Ki jan ou kapab defini adorasyon an? Donc, pour qui ça nous dit c'est une tentative de définition Pour qui ça nous dit que c'est une tentative de définition Parce que nous pas qu'arriver définir adoration pour nous dire que cette définition, c'est la définition idéale, c'est la définition propre, ou du moins c'est la définition fondamentale de l'adoration. Petèt ke sa kapab etone anpil moun si nou di ke nou ap eseye fè tantativ de definisyon avèk vokab sa ki se adorasyon e premye sa nou di w, nou kapab di w, L'adoration n'a pas de définition. Poukisa nou di ke l'adoration n'a pas de définition? Paske adorasyon li ekstrèmeman vast. Se kòmsi n te ka di ke adorasyon menm li rezime lavi kretyen an. Adorasyon li anglobe lavi kretyen an. Donk petèt yonn nan, yonn nan erè grav ke nou souvan fè kòm kretyen, donk petèt pi devan n ap gen pou nou plis elabore sou sa, pou nou plis pale sou sa. Sèten fwa nan kilt, nan kilt ki fèt an kominote yo, donk sa vle di lè nou reyini ansanm, legliz reyini ansanm pou nou adore le Senyè, donk nou toujou gen tandans a separe adorasyon an. Donk. Anpil fwa nou panse ke adorasyon an se le moman kote ke nou ap chante kantik yo, nou ap kriye Beni swa Letènèl, nou ap kriye Alelouya, nou nou petèt imajine ke se se sa ki adorasyon an, men lè predikatè a preche sa n fè pa pati de ladorasyon. Au pwen ke gen de asanble, e mwen abitye di sa avèk ekip de lwanj lè mwen reyini ansanm avèk yo, mwen abitye di sa, gen de asanble lè moun yo fin chante, yo fin frape men yo etsetera, epi lè yo pral pase nan le mesaj de la pawòl de Dye, Et puis moun kap priye pou le message de la parole de Dieu a di donc nou pral pase nan pati ki plus enpòtan an nou pral pase nan pati ki plus enpòtan sa m panse ke se yon erè vrèman grav yon erè bon m pa konnen m te ka di yon erè monumental. Donk le fèt ke nou konsidere chante yo se de ladorasyon men lè mesaj pawòl Bondye pral preche donk se otre choz opwen ke moun yo di ke nou pral pase nan pati ki pli enpòtan nou pral pase nan pati ki pli enpòtan donk mwen panse ke chak moun ki gen chans pou gade ti moman sa mwen panse si ou te abitye di sa Si ou te konn di sa, mwen espere ke ou pa kontinye di sa ankò. Ou pa kontinye di sa, donk, se pa paske nou fin chante konnya nou pral tande le message de la parole de Dieu pou nou di ke nou pral pase nan pati ki pli enpòtan an. Donk, pati ki pli enpòtan pou Bondye se ladorasyon e le message fè pati de ladorasyon, se sa k fè nou kapab di, Pour ça, on dit que l'adoration n'a pas une définition C'est parce que, premièrement, on avons dit que l'adoration englobe toute la vie du chrétien. et deuxièmement c'est parce que l'adoration na pas de définition. C'est parce que l'adoration li trop, Ça a trop de définitions. Donc finalement pas vraiment une définition que nous dit que c'est la définition idéale à l'adoration. Et autre chose, c'est parce que chacun peut définir l'adoration. Chaque personne peut définir l'adoration à sa manière selon la révélation que cette personne-là a reçue de Dieu. Ma propre ça, vous me dit que chaque personne peut définir l'adoration à sa manière selon la révélation que cette personne-là a reçue de Dieu. N'oubliez pas que l'adoration, je noté le dimanche, c'est en intimité. C'est en contact direct que vous avec Dieu. Et c'est pour raison ça que noté la nouvelle naissance, c'est une condition sine qua non à l'adoration. Donc, puisque c'est une intimité profonde avec bon Dieu, donc au cours de cette intimité profonde avec Dieu, Dieu peut me révéler, Dieu peut me dire exactement ce qu'est l'adoration, qui sa adoration est exactement bon Dieu capable dis moi, qui sa adoration est par rapport à cette intimité profonde que moi gagne ensemble avec bon Dieu. Ce Berlin, bon Dieu béni, maestro Jacob, ce Macoudine, donc bon Dieu béni, non. Donc chaque personne peut définir l'adoration selon la révélation ke set person la a resu de Diyo. Donk, sèt, n ap genyen pou nou wè ofiramezi ke n ap avanse nan sa ki konsène yon tantativ de definisyon a ladorasyon, e m ap repran pou mwen di poukisa mwen di yon tantativ de definisyon, se paske ladorasyon na pa de definisyon pwòp. Li pa gen yon definisyon pwòp a li menm, li pa gen yon definisyon ideyal, se sa k fè nou di yon tantativ de definisyon. Sèt, mwen t ap di ke n ap genyen pou nou pou nou wè pwen de vi kèlke kèlke otè nan nan pwochen live k ap vini yo, n ap gen pou nou wè pwen de vi lòt otè yo, ki sa yo di de ladorasyon, de sèvitè de Dye, de adoratè, de moun ki ekri de zouvraj, ki sa yo di de ladorasyon. N ap genyen osi pou nou wè apati de rasin mo a ki se adorasyon, rasin ebre, rasin grèk mo a ki se adorasyon, ki sa mo a vle di. Apati de rasin grèk, rasin ebre jan m di l la, n ap wè tou ki sa yon seri de otè ki ekri de zouvraj, ki sa yo di sou adorasyon. Men jodi a, mwen vle abòde definisyon an nan, m ta ka di nan yon sòt de globalite l. Oke, nan sòt de globalite l, pazavan ke nou konsidere lè mo grèk, lè mo ebre, pazavan ke nou konsidere pwen de vi lòt otè, nou vle, nou vle, nou vle fon lòt apwòch an sa ki konsène definisyon adorasyon. Donk nou di ke ladorasyon li menm li pa gon definisyon pwòp a li menm yon definisyon n ka di ke Se yon definisyon fondamantal. Donk, ladorasyon gen anpil definisyon e chak moun ka rive defini adorasyon pa rapò a jan Bondye li menm li ansenye l. Donk, petèt ou menm ki gen chans gade layv sa, ou kapab ekri an kòmantè anba anba layv la, men kòman ou menm ou ou konprann adorasyon, men kòman Bondye li menm li pèmèt ke ou defini adorasyon. E mwen menm, par la suite, nan fen live la, nap gen pou nou wè avèk mwen yonn nan definisyon ke mwen menm mwen atribye a adorasyon. Yonn nan definisyon ke mwen menm mwen atribye a adorasyon. Donk, lè ou pale de adorasyon, gen sèten mo ki vini a lespri. E m panse ke mo sa yo ki vini a lespri ka fè w kòmanse pa genyen yon ide de kisa ki adorasyon. M panse ke nou prale peu a peu, nou prale a peti pa, jiskaske Bondye ap pèmèt ke nou nou avanse pou nou rive nan nivo ke nou vle rive nan seri dansenyeman sa yo ke nou genyen tou lè dimanch sou paj Facebook sa, 3 zè 30, 4 è. Dè ke ou pale de adorasyon, yon nan mo ou pa ka pa panse avèk li ki se amour. Ou pa ka pale de adorasyon san ou pa panse avèk mo sa ki se amour. Donk, sa li ekstrèmeman enpòtan pou rive pale de adorasyon. Mo sa li vini vrèman an tèt de lis, se le mo amour. Ou pa ka pale de adorasyon san ou pa wè admirasyon. Ou pa ka pale de adorasyon san ou pa wè admirasyon. Ou pa ka pale de adorasyon pou pa wè amour. Ou pa ka pale de adorasyon pou pa wè admirasyon. Ou pa ka pale de adorasyon pou pa wè kontanplasyon. Nou di amour, admirasyon, kontanplasyon. Ou pa ka pale de adorasyon pou pa wè relasyon. Pou pa wè relasyon. Donk, sa yo se yon ansanm de mo ke n ap eseye enimere. Donk, dè ke ou pale de adorasyon, imedyatman, mo sa yo, yo dwe vini a lespri, yo dwe vini a lide. Donk, ou pa kab pale de adorasyon san w pa wè amour, ou pa kab pale de adorasyon san w pa wè admirasyon, ou pa kab pale de adorasyon san w pa wè kontanplasyon, san w pa wè relasyon. Relasyon son pa wè yon kontak ok son pa wè kontak ou pa kap pale de adorasyon san ou pa wè le respè san ou pa wè le respè e lè nap genyen pou nou konsidere mo grèk mo ebwe yo nap wè gen de mo grèk gen de mo ebwe ki fè referans dirèkteman avèk mo sa ki se le mo respè donk ou pa kap pale de adorasyon san ou pa wè le mo swaf. a partir d'une révélation donk nou pap nou pap presipite donk nou pap nou pap e franchi etap yo avan lè men nou te vle atire atansyon w donk ou pa kap pale de adorasyon san w pa wè la kònèsans paske ou pa kap di wap adore Bondye san ke w pa gen kònèsans de Bondye. Ce n'est que de l'émotion parce que l'adoration véritable li baze sur la connaissance, li baze sur la révélation. Donc se se sa l'adoration véritable, li baze sur la connaissance, li baze sur la révélation. Donc fòk ke w genyen connaissance de Bondye ke w di wap adore a pou konnen kijan wap adore Bondye a. Donc Bib la di ke pèp mwen yan li ap peri par mank de konesans. E se sak fè pi devan nap gen pou nou wè osi ke ou pa ka di ou ke ou se yon adoratè san ou pa zanmi la Bible, san ou pa zanmi la parole. un peu de monde que que le ap adore c'est chanter, chanter. Mais puis, devant nous, on parle que le chant, on te dit ça avec une équipe de louange, te dit que oh, le chant n'est que le PPMC de l'adoration. Le chant n'est que le PPMC de l'adoration. Ça veut dire ce n'est qu'une partie, une fine partie une partie très réduite Amour, se te mo sa ke nou te premye site, dè ke ou pale de adorasyon ou pa ka pa pale de amour, ou pa ka pale pa pale de admirasyon, de kontanplasyon, de relasyon, kontak, de respè, ou pa ka pa pale de swaf, ou pa ka inyo ou pa kapab mete de kote sa yo rele la kònèsans. ou pa kapab mete de kote le désir, la passion, ok, donk dè ke ou pale de adorasyon, donk tout mo sa yo, yo, yo, yo, yo vini a lespri, yo vini a lespri. Pandan ke map envite chak moun kap tande live la, donk, di nou kòman ou menm, fason ou Bondye pèmèt ke ou konprann adorasyon, kijan ou menm ou rive defini, ou rive defini adorasyon. Donk se ekstrèmeman enpòtan pou nou kapab pataje sa ansanm avèk nou. Donk mentenan m ta vle fè nou par, donk mwen menm, yonn nan definisyon ke mwen bay a ladorasyon. Yonn nan definisyon ke mwen bay a ladorasyon, donk se definisyon pèsonèl mwen menm, mwen atribye a ladorasyon, donk ou menm mwen envite ou fè menm jan an, Pataje avèk nou nan live la, pataje an kòmantè avèk nou ki definisyon ke ou bay a ladorasyon selon jan Bondye li menm li ansenye w, selon jan Bondye li enspire w. Donk mwen menm mwen bay definisyon sa a ladorasyon. Gen diferant lòt definisyon ke mwen atribye a ladorasyon. Ça, c'est une définition personnelle. Donc, définition que moi attribue à l'adoration, moi dit que l'adoration, c'est un mélange homogène L'adoration, c'est un mélange homogène où l'adorateur est le soluté et le Saint-Esprit est le solvant. L'adoration, c'est un mélange homogène où le Saint-Esprit, où l'adorateur est le soluté, le Saint-Esprit est le solvant. Donc, on est capable de dire que c'est une définition chimico spirituel De dit que c'est une définition chimico-spirituelle. Donc là, nous dit que l'adoration, c'est un mélange. C'est un mélange, et ceci, c'est un mélange homogène. Donc, le, le, le bon Dieu, ou vin font seul avec bon Dieu, ou vin, Menm jan Apôtre Paul di, wap kontanple l ou vin transfòme de gloire en gloire nan menm imaj la. Ou transfòme de gloire en gloire nan menm imaj la. Donk se se yon melanj. Se yon melanj. Adorasyon se yon melanj omojèn kote ke ou menm avèk Bondye nou fizyone. Nou menm avèk Bondye nou fè nou fè yon sèl. E. Moun ki lekòl toujou yo, ki fè chimi, yo konnen yo pale de melanj omojèn, yo pale de melanj eterojèn. Donk, melanj omojèn la vle di konstityan yo, yo vin fè yon sèl, se kòmsi ou vin pa ka, ou pa ka vin diferansye yo. Ou pa ka dekante yo. Donk, nan adorasyon, lè, lè w rete vrèman dan la prezans de Dye, imaj Bondye, glwa Bondye tèlman kouvri w, e kòm si yo wè w men yo, yo wè Bondye nan ou. M pa konn si w rive konprann. Yo wè Bondye nan ou. Se sa adorasyon, yon melanj kote, kote w fon sèl avèk Dye. E mwen di nan adorasyon an, fon sèl avèk Bondye, ou menm kòm pèsòn, kòm adoratè, kòm moun k ap adore Bondye, ou se kòm, kòm solite, sa vle di se kòm, kòm matyè la, kòm sibstans a disoud la. Se kòm sibstans ki mande pou disoud la, e Lesentespri, la prezans de Dye, la gras de Dye, se kòm le solvan, donk li vin fonn ou, ou vin pran fòm Bondye. Ou vin pran fòm Bondye. Donk se kòmsi, se kòmsi adorasyon an, se kòmsi moun k ap adore Bondye a, li, li, li tankou se yon, se yon likid, epi prezans Bondye se yon resipyan, e ke lè moun sa a antre nan prezans Bondye, li vin pran la forme de la gloire de Dieu, la forme de la puissance de Dieu. E ke lè yo wè moun sa, yo pa wè moun sa ki se yon moun ki te, ki te gwosomodo, yon moun ki, ki pa t rafine ankò, yo pa wè moun sa nan dimansyon sa, men yo wè moun sa, se imaj Bondye. Se imaj, se le reflè de la prezans de Dye, le reflè de la glwa de Dye. Donc, cette définition, ça, moi-même, que m'attribuer à l'adoration, on dit que c'est un mélange homogène où l'adorateur est le soluté et le Saint-Esprit est le solvant. Donk, m pa konnen si w ko viv eksperyans kote ke ou antre nan yon adorasyon pwofon avèk Bondye, e se kòmsi ou santi w, ou prèske pa sou tè, ou prèske pa, ou prèske pa nan ou menm. Ou prèske deposede de ou menm. Men, le Sentespri abite, le Sentespri pran le kontwòl, e se kòmsi ou fonn nan Bondye. Dimansyon adorasyon sa a se sèlman adorasyon ann espri ki ka rive fè w antre nan yon dimansyon adorasyon konsa kote ke ou fonn nan Bondye. Ou pa konn wè kote yon suk fonn nan yon dlo? Lè yon suk fonn nan yon dlo, li vin ba w yon dlo sukre. Li pa ba w suk la apa pou l ba w dlo a apa, men l vin ba w yon dlo sukre. Donk, vrè adorasyon an. Se kote ke l'adoratè, li melanje, li fizyone andan Bondye, li fon sèl ak Bondye, e kounye a yo pa ka, yo pa ka dekante l ant li menm avèk Dye. Yo pa ka dekante l ant li menm avèk Dye. Donk sèt kesyon de adorasyon sè le chan ditou. Adorasyon nè, le chan nè pa de l'adorasyon. Nenpòt moun ka chante yo site non Bondye. Nenpòt moun ka chante yo di Jezi nan chan an. Se pa paske chan an gen Jezi ladan l ki fè ke m ap adore. Se pa paske chan an gen alelouya ladan l ki fè ke m ap adore. Mettenan se kiyès k ap chante a? Kiyès ki site kantik sa a ki gen non Jezi ladan an? Se a partir de la wap konnen eske wap adore paske chan se pa li k adorasyon an, chan son ekspresyon li ye. Nap gen pou nou wè sa pi devan. Donk se paske mwen deja nan adorasyon e mwen jis itilize chan pou m eksprime sa kap pase a lenteryè de mwen menm nan. Men se pa sa m'ap di avèk bouch mwen an ki pwouve ke m'ap adore, men se pòske alenteryè de mwen menm gen yon fe k'ap devore andan m', gon chalè k'ap degaje andan m', m' gon entimite andan m' ak Dye, m' gon kontak sere andedan m' avèk Dye. E mentenan, dife sa a k ap konsime andan m nan, m ap chèche yon fason pou m eksprime l, m ap chèche yon fason pou m eksteryorize l. Donk, kòm lechan se yonn nan mwayen ke nou souvan itilize, nou itilize lechan pou nou eksprime sa ke n ap viv alenteryè de nou menm. Men se pa lechan an reyalite ki se adorasyon. Donk. Dimanch si Dye ve, n ap kòmanse pa abòde kèk mo ki kapab ede nou avanse nan tantativ de definisyon ke nou ap eseye, bon tantativ, tantativ de definisyon ke nou ap bay a ladorasyon. Donk, jodi a nou te vle plis wè le pwen de vi global, adorasyon. Donk, dimanch si Dye ve, n ap kontinye avèk tantativ de definisyon an, men n ap sitou abòde de mo grèk, de mo ebre ki kab ede nou konprann sa adorasyon li vle di. E pa la suit, n ap genyen pou nou konsidere kèk otè kèk ouvraj ki ekri sou sijè sa a ki se adorasyon e n ap genyen pou nou wè ansanm ki sa kèk otè yo menm yo te di sou adorasyon, kòman yo menm yo konprann mo sa a ki se adorasyon. Donk ou menm osi mwen envitew a tape an kòmantè kijan ou menm ou konprann mo sa, kijan ou menm ou konprann vokab sa ki se adorasyon. Donk jodi a se sa ke nou te gen pou nou te wè ansanm se adorasyon nan yon pwen de vi global. Donc, même Jean Guy une définition, il dit que c'est une définition fondamentale de la musique. dit que la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille et intéressante à l'esprit. Donc, en pile auteur rive admet de d'accord avec cette définition Il dit que c'est une définition fondamentale de la musique. Mais pour l'adoration, il n'y a pas de définition fondamentale à l'adoration. Il y a pas de définition fondamentale à l'adoration. Donk chak moun, jan m te di l au départ, kapab rive defini adorasyon selon revelasyon ke Bondye li menm li li bay. Donk mwen espere ke Bondye te ede w konprann entèvansyon ke nou te genyen pou jodi a. Nou espere ke w ap kontinye pataje. Mesaj la, donk dimanch si Dye ve, randevou a se menm lè la, a pati de 3 zè 30 pou rive 4 zè, donk n ap kontinye la pou nou pataje la pawòl de Dye. Donk se travay sa ke Bondye li menm li ba nou fè, donk n ap kontinye fè l, donk ou menm ki gen opòtinite mete men ansanm avèk nou pou travay sa kapab kontinye fèt, nou ankouraje ou kapab kontinye fè sa, Se sur et certain que le Seigneur nan amour l li pap manke pa beni w abondamment. An nou priye le Seigneur pou nou remercier l. Seigneur nou di w merci pou moman sa ke nou te pase avek pèp ou. Merci pou fason w tap ansenye nou jodi a nan sa ki konsène definisyon adorasyon kisa li ye menm. E m panse li trè enpòtan pou nou konprann kisa adorasyon an ye. E se jan ou montre nou, jan ou eseye, jan ou ansenye nou pou nou konprann li, Senyè, n ap rive pou adore ou nan yon lòt dimansyon. Mèsi pou chak moun ki te gen chans tande ansèyman sa a, ki te gen chans pataje moman sa a ansanm avèk nou. E mèsi pou sa yo ki pral pataje l pa la suit. Que grâce et bénédiction capable de continuer jaillir dans la vie nous et que le Saint-Esprit, notre enseignant, capable continuer à enseigner nous pour ta gloire et pour ta gloire seule. C'est prier nous devant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Bondye beni w. Merci sè Berline, merci sè Marcodine, merci a chak moun ki te prezan. Ke Bondye kapab beni nou e ou menm ki pral gade live la an difere, ke Bondye beni w e kontinye pataje l avèk frè w, sè w, avèk antouraj ou. A dimanch si Dye ve, menm heure, 3 heures 30, 4 heures. Au revoir.